Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon ebyen fòn di ke moun ou pral tande la kap pale li pa lòt ke Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Eske nou ta kapab di sèjousi Babekyou pa pale twòp? Li vin sanse sanble ak yon veritable moulen a pawòl. Men écoutez quand on parle, on dit presque la même chose, m panse ke la a ben li te mye ke ou pat pale. Men tout de menm li pale. Konferans li bay jounen jodi a, si l pat genyen sa n ta kapab rele yon bone nan tèt li, Ou ta kapab di se menm teni vestimantè la. Men, dènyeman li te bay yon pwen de près. Eske se laperèz ki fè li pa t pale pou bon nonbro de tan? Ben, ojodui, il a parlé pandan 14 minit. Nou konnen ke nou trè metodik nan sans sa, renmen konometre. Babekyou mande. Pou ke tout gang yo fè yon sèl. Jounen jodi a la a, G9 an fanmi e alye lonje men li bay Gabriel nan Site Solèy. Li lonje men li bay mesye Bèlè yo. Li lonje men li bay tout lòt moun ki nan gang e ki vle petètre antre nan gwoup sa a oubyen fè yon sèl e pou kapab goumen kont sistèm nan. Pou Babekyou, Jovenel ale, donk li t ap batay kont yon sistèm. Men fò m di nou byen, Babekyou di l pa t janm nan Jovenel. Bon, antouka, sa se yon sòt de parad, men dan la reyalite on pe se poze sètèn kestyon. Babekyou vle kontinye mobilizasyon an. Mobilizasyon pou kapab konbat moun ki anpeche peyi sa avanse. E li site, n ap site sa li di yo, ti siwo Libanè yo. Men fò m di w byen, BBC, jounen jodi a la, si w pa pran lari, pèp la p ap pran lari. Paske, si w wè prezidan an mouri, e ke pèp la pa pran lari, m pa kwè mesaj ou a li pral peze lou nan balans lan pou kapab di pèp la ekoute donk fòk ou pran lari. Men nou sèlman swete ke ou konprann. Paske gen yon nivo ke w rive, jounen jodi a la a, mesye sa yo ki konn anfas ou k ap batay, yo kapab anvi poze tèt yo kesyon pou di, èske BBC se pa nan jwèt l ap pase moun? Paske anpil fwa, yo konn tante fè lapè epi aprè, lòbèy pete. E èske moun Belè pare pou kapab padone? Èske moun anpil lòt kote pare pou kapab padone? Men antouka, Babekyou a pale, li swete ke pou gen yon veritab antant antre les bandes armées, paske li estime ke si nèg yo mete tèt yo ansanm e ke yo kapab avanse, ebyen Revolisyon an li kapab fèt. Ann tande Babekyou! Nou, Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout, nou konstène devan asasina Prezidan Jovenel Moïse, lendi, nou konstène devan asasina Prezidan Jovenel Moïse, lannwit 7 jiyè pase a. Anpil sektè te gen pwoblèm ak prezidan an, men pèsòn pa t swete aksyon lach sa a, ki jodi a anpire kriz politik la e ki pral anplifye enstabilite politik la. Men, pèp ayisyen, jenn fanm ak jenn gason peyi m, kale je nou. Sistèm lan moutre nou. kòman non sèlman li pwisan anpil men li kanibal tou. Sistèm lan moutre nou jodi a ke menm pwòp sèvitè l, pwòp pitit li, l ap manje l pou l kontwole enterè yo ak pouvwa yo. Fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn, manyen tout pa pral antre nan zafè fanmi. Paske revandikasyon nou yo toujou rete menm jan, dlo pwòp pou geto yo, bon jan edikasyon, sante ak sekirite. Tout moun k ap pwofite de koudeta sa, reflechi 7 fwa, 77 fwa, èske w gen solisyon pwoblèm peyi a nan djakout ou? N ap di l e n ap repete l. Tout moun kap profite de kou deta sa reflechi 7 fwa, 77 fwa eske w gen solisyon pwoblèm peyi a nan djakout ou. Pou yon twazyèm e dènye fwa nap repete l, tout moun kap profite de kou deta sa reflechi 7 fwa, 77 fwa. Eske ou gen solisyon pwoblèm peyi sa nan djakout ou? Paske nou menm fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, nou pap panike. Nou pap entimide. N ap kontinye goumen jouk sa kaba. Se poutèt sa, n ap mande popilasyon an pou l rete tèt frèt pandan n ap kontinye rete vijilan. Tout chèf geto yo Ann kontinye pale pou n kenbe lapè a paske gen paske nou gen yon enmi an komen pou nou konbat. Ayiti pap mouri, Ayiti pap mouri, Ayiti pap mouri. N ap mande limyè sou asasina, sou zak ki fèt kay prezidan an. Avan tout moun kap goumen pou pouvwa fòk limyè fèt sou lanmò prezidan an jodi jodi sa a paske sa pa ka pase konsa nap di tout fòs viv anndan peyi a baz yo ann bliye tout sak te pase pou nou met tèt nou ansanm pou nou fè yon vrè revolisyon nan peyi a. Jan nou te konn toujou ap di l, boujwa santi sa yo ki toujou ap masakre pèp la, ki toujou ap mete peyi a nan pwoblèm, se yo ki dirije tout bagay, se yo ki bay prezidan ki pase yo, se yo ki bay tout minis yo, tout direktè jeneral yo, jodi a, Nou wè a klè, te gen yon prezidan ki t ap batay, malgre anpil moun pa t konprann li. Jodi a, lanmò prezidan an fè nou wè ke li gen yon batay li t ap fè pou pèp la. E si travay li a pa t bon, yo pa t ap fè gwo konplo sa, yo pa t ap peye pil milyon sa ak etranje pou vin asasine prezidan. E nap di pèp la, menm si se etranje ki antre vin asasine prezidan, se livre yo livre prezidan an. Anpil moun ki nan lapolis, anpil moun ki nan pouvwa a, anpil moun ki nan opozisyon, se yo ki fè konplo ak boujwa santi pou yo livre prezidan an. se yon konplo nasyonal ak entènasyonal kont pèp ayisyen an. N ap di tout baz mobilize, mobilize pou nou pran beton an, pou vrè limyè fèt sou asasina prezidan an. Kèlkeswa pwoblèm nou te genyen antre nou, kèlkeswa pwoblèm nou te genyen ak prezidan an, men nou pa t di pou se etranje ki antre sou sòl nou an, Pou vin touye prezidan an nan yon eta kritik konsa. Chofe nap chofe. Chofe nap chofe. Chofe nap chofe. Nap tann tout baz mete tèt ansanm. Ann di nou se ayisyen. Ann travay pou peyi a. Ann goumen yon dènye fwa pou peyi a. Paske boujwa santi sa yo ki kenbe nou nan salte avèk kras. ki toujou kenbe peyi a se yo ki mete prezidan se yo ki mete minis se yo ki mete tout moun andedan peyi a nou di non nou di non se dènye fwa pou moun sa yo fè zak anndan peyi a zak sa pap rete enpini e zak sa fòk nou di boujwa santi yo bann peyi a bann peyi a ale bann peyi a. Ale lakay nou bann peyi a. Nap pwofite mande pèp la pandan nap nan lari pou nou mande boujwa santi yo, siwo libanè yo pou yo ba nou peyi a, nap pratike sa yo rele lejitim vyolans paske Nou konnen tchoul sistèm lan pral nan lari pou anpeche nou mande mèt sistèm lan ba n peyi a. Yo tire sou nou, nou se gran timoun, nou konn sa pou nou fè. N ap repete sa ankò, pèp la gen pou l nan lari e nou ap nan lari pou nou defann dwa nou. N ap nan lari pou nou mande. Jistis pou asasina lach sa ke mèsenè antre vin fè sou sòl peyi a. Nou pral nan lari pou n mande siwo libanè yo ki kenbe peyi sa an otaj, nou pral nan lari pou n mande siwo libanè yo ki kenbe ekonomi peyi sa an otaj pou yo ba nou peyi nou. Jodi a li lè pou ti nèg tèt grenn tankou nou gen makèt anndan peyi a. Jodi a li lè li tan pou ti nèg tèt grenn tankou nou gen mezon machin nan peyi a, jodi a li lè li tan pou ti nèg tèt grenn tankou nou gen bank anndan peyi a. Se poutèt sa n ap mande tchoul sistèm lan. Pèp la ap nan lari. Dènye fwa n te nan yon manifestasyon, nou te oze voye gaz sou manifestasyon. Pèp la gen pou l pran lari e n ap pratike sa ki rele lejitim vyolans. E nap repetel ankò nou se gran timoun, yo tire sou nou, nou konn sa pou nou fè. E strikti sa a e li fòme, Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi a li pat janm ap travay pou gouvènman an. Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi a li pat janm ap travay pou prezidan Jovenel Moïse jan yo fè yo kwè a. Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi a li tap goumen pou gen stabilite anndan geto yo, Fòs revolisyonè Jenè Fanfan Miye a Lye Manyoun Manyetout t ap goumen yon fason pou n te anpeche nan konfli ame ki konn gen anndan geto yo pou nou te mete fen avèk konfli sa yo. Se te objektif Fòs Revolisyonè Jenè Fanfan Miye a Lye ki se goumen pou moun ki pi fèb yo, jan nou sot di a, pou nou kapab gen bon jan dlo potab, pou jan nou sot di a, pou pitit nou kapab gen aksè a bon jan edikasyon. pou nou kapab gen bon jan lopital, pou nou kapab gen aksè avèk tout sèvis de baz yo, sèvis minimòm yo ke anndan geto yo ki pa genyen. Ankò yon fwa nou te konn toujou demanti l e n ap kontinye demanti l, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye manyen youn manyen tout pa t janm ap travay pou gouvènman an, nou pa t janm ap travay pou prezidan Jovenel Moïse e ke revandikasyon nou yo p ap chanje e ke n ap fikse. N ap gade vè lavan, n ap rete fokis sou objektif nou ki se goumen pou chanje peyi sa. E jan nou konn di l, e jan nou toujou di l, e fòs nou se tèt ansanm. Jodi a m panse ke a chak fwa n jwenn okazyon devan laprès pou n mande Izo, pou n mande Ti Lapli, pou n mande Krisla pou yo fè lapè, a chak fwa nou jwenn okazyon n ap toujou di yo menm bagay la. Jodi a, n ap mande Krisla pou l retire bouch zam li yo. Sou gran ravin, nap mande ti lapli poul retire bouch zam li an sou ti bwa, nap mande izo poul retire bouch zam li an sou matisan ak fontamara, epi poun pran tout bouch zam sa yo poun fè yo fè poun fè yo fon sèl epi poun vire bouch zam sa yo sou siwo libanè yo sou tchoul sistèm nan sou boujwa santi k met peyi sa kotel ye jodia la jodia m panse ke moman an rive kel te izo kel te ti lapli Ke l te Kris la, pou yo wè goumen sa ke y ap fè a, e ke se moun nan Matisan, e ke se moun nan Fontamara, se moun nan Tibwa, se moun Gran Ravin, se moun Vilaj de Dye k ap mouri. E moun sa yo se ki moun yo ye? Se moun ki soti nan menm kouch sosyal avèk nou. Jounen jodi a, li lè li tan pou n ap detwi moun ki soti nan menm kouch sosyal avè nou yo. Li lè li tan e ke pou n ap detwi geto kote n soti yo. E ke yon fwa ankò yon fwa mesye ann met tèt nou ansanm izo ti lapli krisla nap gade konferans de près sa mesye rejwenn nou nap pwofite lanse mesaj la pa sèlman bay izo a ti lapli nap lanse menm mesaj la bay nèg bèlè yo nap lanse menm mesaj la bay nèg riyèl maya yo nap lanse menm mesaj la bay ti gabriyèl nan site solèy jounen jodia poul rejwenn fòs revolisyonè jenèf an fanmi alye manyen youn manyen tout e ke nou sot dil la nan konferans lan. Nou konn enmi an deja, nou idantifye enmi an, nou konn ki moun ki mete nou nan labou a, nou konn ki moun ki mete nou nan kras la, nou konn ki moun ki koz ke jounen jodi a moun nan Lasalin ap dòmi menm kote a kochon, nou konn ki moun ki koz jodi a moun Dèlma 2 ap kaka nan sachè voye nan kanal òfelen, nou konn ki moun ki fè jodi a gen tout zam sa yo anndan geto a. Jodi a li lè li tan, ke l te nèg Tibwa, ke l te nèg Gran Ravin, ke l te nèg Viladjedye, ke l te nèg Bèlè, jodi a pou nou mete. Tout fòs nou ansanm e gen pou n goumen kont enmi sa. Di nou non, ki enpak, ki enpak nouvèl lanmò Prezidan Jovenel Moïse te fè sou ou? Ki? Enpak nouvèl lanmò Prezidan Jovenel te fè sou ou? E menm jan a tout Ayisyen, e nou sot repete l la, nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, nou te gen pwoblèm pa nou avèk fason ke Prezidan an t ap dirije peyi an. Men Jovenel Moïse se te prezidan chak grenn ayisyen, kit ou te renmen l, kit ou pat renmen l, Jovenel Moïse se te prezidan nou. Fè konplo pou asasinen l lachman konsa, li fè gwo enpak sou nou, jiska prezan nou sou chòk, jiska prezan tankou se nan rèv nou ye, nou poko ka reveye nou, paske lè yon bon maton leve w tande yo di w nimewo 1 nasyon an, yo asasinen l konsa. Li fè gwo enpak sou nou, nou tris, li reponn li nan nanm nou, li reponn nou nan nanm nou, li blese nou jis nan nanm nou, men nap pwofite poun di yon bagay. Nan moun ki asasine, k fè konplo avèk etranje pou asasine Prezidan Jovenel Moïse yo, nap pwofite voye mesaj sa. Jodi a nou moutre nou tout moun ka moun. Si nou pa gen eta dam, si nou pa pè pou nou asasine prezidan peyi a, si nou pa pè pou nou asasine nimewo 1 peyi a, jodi a tout moun ka moun. Ou mèt te moun ou te ye a. Se sa sèlman nap remèsye w, nap remèsye moun ki fè konplo a, nap remèsye yo pou sa, paske yo ouvè je nou, paske nou pat janm ka kwè ke yon gwoup moun te ka deside pou enterè pèsonèl yo. Pou kenbe pouvwa yo, pou kenbe privilèj yo, nou pat janm ka kwè on gwoup moun te ka leve on bon maten yo asasine prezidan. Kòm nou voye mesaj la vini, nou menm nan katye popilè yo, nou menm nan geto yo, e gran timoun nou ye nou pran mesaj la, nou konprann mesaj la. E mèsi anpil paske w ouvè je nou. Paske w fè nou wè ke tout moun ka moun. E revandikasyon yo te toujou la, yo te toujou menm. Nap viv nan yon peyi kote ke jan m sot di a, moun ap dòmi menm kote a kochon. Nap viv nan yon peyi kote moun ap twalèt. nan sachè pou ap jete nan kadal òfelen e m panse nap nan lari an e ke pou nou revandike e ke sa kap bon pou pèp la, sa kap bon pou moun ki te fèb yo. Ankò yon fwa mèsi, nou remèsye laprès ki te fè deplasman e ke nap ret tann nou sou bèton an, nou pa gen jou, nou pa gen lè, men trè byento, trè trè byento pèp la ap nan lari. Mèsi. Bon finalman euh Barbecue pale souvan et il a parle pour dire les mêmes choses. Men dan lè menm choz, mesaj li ap veyikile an, eske mesaj sa tonbe byen nan zòrèy moun pou l tonbe yo? Paske lè premye konsène, se lè band zame, menm nèg ki anfas li yo. E dezyèm moun nan se popilasyon an. Nou wè dènyeman, bon yo te fè manifestasyon, anpil moun te pran lari. Mwen m panse ke Babekyou, li t ap mye ke ou toujou rete nan lojik mobilizasyon an. Ou fè manifestasyon pou fè tande bri pèp la paske, pa bliye, ou di se moun ki pi mal yo, les opprimes, vous êtes, daprè ou menm, défenseur des opprimes. Men m panse ke li ta toujou evidan pou ke ou lanse mobilizasyon paske, Mesaj pou tout gang fè yon sèl yo m pa kwè lap byen tonbe nan zòrèy anpil nèg ki anfas ou. Merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la prochèn.